renmen mwen tande Gade nap pale kaka Yo mèt etirem map antre sou nenpòt fanm Etirem nan gwoup la map antre sou nenpòt fanm Nap pale kaka Wè ben m pral ben la Gade nap pale kaka M te anba la m rive tout nan senkyèm nan la M rive tout premye avni m soti nou kouri dèyè ti cha chawony yo a Yap pale M la Gade m moun Gade kò nou la E mwen ki rele san fontyè a tande Piti sa mennik. Se pou la premyè fwa nan Vilaj de Dye aprè plis pase 2 zan nèg yo ap terorize popilasyon an, chèf gang Izo panike nan nivo sa e l oblije li menm de manyè pèsonèl ap veye kilès nan sòlda l yo ki se toutè lapolice e kap bay enfòmasyon sou baz la. Bonjou bonswa tout moun, ou konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83. Medam mesye, jounen jodi a nou 13 me 2023, men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Nan yon mesaj chèf lapolis la delivre ak nasyon an, Frantz Elbé mande popilasyon an kanpe kole ak lapolis wè nan ki mwayen yo kab pase bwa kale a toupatou Kote bandi yo ap feraye. 4 bandi nan ekip 400 mawozo a pase anba dife anba men popilasyon an, jounen jodi a la pèp la deside pou yo mache pran kèlkeswa kote lanmò san jou ye, yo di yap rive sou li e se ti sòlda yo ki kòmanse ap tonbe anba operasyon bwa kale a. Nan vil Lewogàn genyen plis pase 8 bandi popilasyon an te bare, kite m di nou se 5 ladan yo lapolis rive met men sou yo, 3 gentan sove. Se koulye a la a gen chas alò pa gen kote pou bandi kache popilasyon an pap bay oken chans se bwa kale tou patou men kite m di nou tou nan video sa a nou pral gade a la chèf miskaden frape ankò e l pase anba bwa kale a youn nan nèg ki se bra dwat izo ki konn abitye bwote moun oubyen lè yo fin touye polisye al jete nan bourèt pou kote n ap pale a la 2 do lanmò, mòtèlman blese, e se sa k te rete, mesaj la klè, Muscadin frape ankò, e l pa vin jwe ak koze bandi sa. Nou pral tande yon ekstrè ak Komisè Muscadin, kote Busta John ak korespondan yo ap etale kantite nouvèl, kantite sa k ap pase nan peyi a, chèf gang Izo nan kouri, e anpil nèg nan Matisan pete kouri aprè lapolis fin debake cha a la men, E nèg yo kite pil lajan yo te kòmanse ranmase nan men popilasyon an. Nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Mèsi a tout moun ki kontinye kenbe n. Sila yo ki vin abòne avè n pou la premyè fwa, ede n pataje videyo a ak lòt zanmi. Kominote nou an ap kontinye grandi e n ap pote nouvèl la pou ou nan bon jan ti mamit. Medam mesye gen moun mouri wi. Jakmèl, ateri pa Benè e ateri pa Kafou 44 epi yo plonje Okay. Rapid ladan yo tou, yo pase pa mòn Nepal. Nan yon ti bwa, ou pase pa mòn Nepal, ou tonbe Fondèblan. Depi Fondèblan, ou kapab tonbe swa mòn Monsiyak, ou kapab tonbe swa Lakolin Daken oubyen Kafou 44. Donk gen twa posiblite. Donk mwen menm. Kòm dabitid lè m gade sou nèg yo k ap travèse, m gen yon pozisyon egzat m al kanpe pou m al tann nèg yo. Donk finalman se nan kontèks sa a mwen te fini pa entèsepte msye. Jodi a la msye absan e msye gen yon lòt kòlèg li ankò ki te avèk li. Li te ni foto msye, nèg sa m di w la, li te ni foto msye. Se yon apèl m ap tann la a. Men èske lopital li te vini Fondèblan oubyen yon lòt aktivite? Non monchè, msye pa t vin regle afè lopital. Ou wè? Nèg sa yo te vini. Nèg yo te pral nan Sid pou yo te remove pwen yo pou yo pa t pran nan bal. Bon, finalman nou vini pare kasike misye, jodi a misye ap sòti. Nèg yo travèse pou y al renouvle pwen yo pou yo pa pran nan bal. E grenn zam komisè Muscadin, pwen yo, bal la yo rantre. M pa konn si nou konprann non. Komisè Muscadin di nou Li gen apeti pou l kapab manje vyann sa yo. Fòk nou bay dè egzanp pou nou montre dè egzanp pou nou kapab ankouraje dè moun ki vle chanjman. Se pa avèk fòs nou ki fè w wè komisè a. Li kenbe kote ke li ye a, okenn moun pa ka pase sou li, pèsòn pa ka di l anyen. Pèsòn paske pèp la avè l, se pèp ki bay pouvwa, se pèp ki retire pouvwa. Pandan ke gouvèneman etranje menm te gentan avèk BINUH, avèk Core Group, Yo te gentan anonse w ke tèt komisè Muscadin. Lè se pèp ki kanpe, pèsòn pa ka di anyen. Jodi a se poutèt sa ke n ap mande popilasyon an kanpe. N ap mande pèp ayisyen an kanpe avèk manchèt nou, kanpe avèk katchapika nou. Nou pa bezwen konnen. Se kanpe nou mande nou, pase fok sa chanje an Ayiti. Le nou kanpe avek manchèt nou, pa ka gen kidnaping. Men depi nou mete manchèt nou ate, ap gen kidnaping. Se nou pou bloke kidnaping nan, pase kidnaping nan lap fet direkteman par le gouvernement menm ki la. Se neg yo k met gouvernement sa yo, men epa nou k met gouvernement sa. Nou pa ka ap swiv apre yon gouvènman nou pa mete, ke se bandi k mete l. Jodi a mwen kwè ke li nesesè pou nou kanpe sou manchèt nou, pou nou teworize nèg ki t ap teworize nou yo. Nou wè depi nou anèk jis mete manchèt la yon kote, nèg yo menm yo pran pouvwa yo. Sa vle di ke pran manchèt nou, pran baton nou, prezantman la, Izolan kache, Lamò Sanjou lan kache. Chèf gang 400 mawozo an li nan kache paske nèg yo konstate yo pa lib ankò, yo pa ka sòti nan lari a ankò. Si nou vle konprann n a konprann. Se nou k gen desten tèt nou. N ap sòti, n ap manje nèg an Ayiti, nou menm nou pral mete prensip sou yo lan entènasyonal la. S on batay de konsè Ayiti e entènasyonal k ap fèt la. Kote ke yo te konn ap bay presyon. Nou di nou pa vle yo anko. Nou pa vle tande yo ap pran desizyon pou nou anko. Tout grimas nou wè kap fèt la yo, se nan kanpe goumen nou ye. Nou di pèp ayisyen an, se leve kanpe, an nou fè batay la ansanm. Fòk nou rive a kraze enstitisyon rasis sa yo anndan peyi dayiti. Fòk nou rive a mete pye sou kou enstitisyon vòlè sa yo. ki ap mete yon pil jèn an Ayiti zam lan men yo pou nou menm pou yo kapab di nou menm ki gen entèlijans pou chanjman peyi a pou nou pa rantre nou di sera seta se tèrmine se petèt sa nou mande kolaborasyon nou. Mwen ta renmen ke tout swat la yo swat yo yo tande pawòl komisè Muscadin an lan menm panye bandi sa yo te mezire polisye yo. frè l yo men latè a la. Mwen ta renmen ke tout swat yo enspire de pawòl komisè Muscadin an. Komisè Muscadin fristre pou l wè de vwayou, de vagabon ap tchwe polis pandan ke swadizan Ariel Henry, dwa de lòm sa pa fè yo anyen, Andre Michel sa pa fè yo anyen. Men komisè Muscadin di tou l ap jije nèg ki te elimine swat yo. Avèk nou Yves Juste. Yves Juste frè m kòman w ye? Bonjou bonswa pdg Busta John se toujou avèk menm plezi a, menm foug la, menm detèminasyon an depi l fè lè sa pou nou antre lakay ansanm fidèl oditwa Busta John nan pou n vin pote tout dènye enfòmasyon ki domine aktyalite a. pandan jounen an. Lapolis Nasyonal Dayiti arete pou pi piti 5 prezime gang ki fè pati baz Ti Makak la. Lapolis arete 5 prezime gang sa yo nan onzyèm seksyon Kanbriyè nan Lewogàn, kote ke abitan nan Lewogàn yo fè konnen se an total 15 jèn gason ki te debake nan Lewogàn nan Kanbriyèt Yo te vin kache nan yon kay nan zòn nan, ebyen lè popilasyon kap viv nan Leyogàn nan sispèk ke moun sa yo menm se nèg manm gang yo ye, ebyen yo te rele lapolis. Nan rele lapolis, 10 nan yo gentan sove, lòt 5 lan lapolis arete yo tankou krab, sa ki lakoz ke nan minit nap pale la tou lè 5 prezime bandi. Ti makak sa yo deja twouve yo nan komisarya Leogane nan pou kapab reponn kesyon lajistis. Lapolis Nasyonal Dayiti nan tèt kole ak popilasyon an tankou jan anpil moun renmen l lan, polis devan, tèt dèyè epi operasyon bwa kale ebyen bwa kale a li menm li rive sou ti mesye 400 mawozo yo kote ke pou pi piti gen an total 4 bandi 400 mawozo ki sòti boule anba men popilasyon tomazo a nan kad atak sa popilasyon an rive libere 10 moun ke nèg 400 mawozo yo te kidnape kòmkwa mande fanmi yo lajan. Popilasyon an fè konnen nan jou kap vini la yo yap gen pou debake nan Dimilso kote yo di lanmò san jou kache a yon fason pou kapab al dechouke lanmò san jou nan zòn Dimilso e diran operasyon sa fòk nou diw ti mesye 400 mawozo yo Yo menm tou pran anpil kou kote ke plizyè kay yo genyen yo konn itilize pou seye moun ebyen abitan Tomazo yo mete dife nan tout kay sa yo. Jou 4 san mawozo pran kou ebyen Jeff Canaran tou li menm li pran kou jodi an. Popilasyon li menm Debake jodi a Chango nan lokalite Kanaran kote ke yo menm yo t al bay Jeff Kanaran yon repons. Ebyen nan repons sa a dezyèm bandi Kanaran an popilasyon an mete dife sou misye tou vivan. Popilasyon mete dife sou misye tou vivan e ansanm oditwa k ap gade Bosstal la, Video nou wè kote ke plen ti mesye kap danse a yon nèg ki parèt vrèman lèd kap danse ki menm otè se misye ki se dezyèm chèf gang kanaran an ke pèp la li menm li mete dife sou li jodi a e yon nan bagay ki pi bèl nan mouvman sa bostra malgre ke Popilasyon an mete gazolin, mete kawotchou sou misye, yo mete dife sou misye. Misye anba flanm dife a plis ke 25 minit. Misye ap pale, l ap pale, l ap di moun yo li pa konn anyen. Sove l! Sa montre nou mesye aklè nan ki nivo mesye nèg yo gen deseyede ougan anndan peyi a k ap ba yo deseyede pwen. Ou pa konn kote ougan sa yo. Pete repwon sa yo. On nèg ki gen plis pase 25 minit anba on dife kawotchou, gazolin sou li, li pa janm mouri, l ap pale ak moun yo e l ap fè tantativ pou l wè kòman ke l ka sove. Mesye, finalman, ougan sa yo k ap bay pwen sa yo, si m te ka bay on pwen tou pou pete fyèl, pou pete fyèl Ariel, li t ap vrèman itil peyi a. Si m te ka bay on pwen tou pou omwen retire Ayiti nan sa l ye la a, li t ap byen itil peyi a. Jodi a, m pa panse ke. Ougan sa yo se selman bay vakabon bay malandren pwen pou yo pou yo pa pran bal jodi an fok omwen nou ka kontribiye tou nan retire peyi a nan sal ye la paske nou paka kontinye ap mete vakabon malandren sa yo sou moun nan ba yo de gwo pwen pou yo pa rive mouri ebyen jodi an malgre ke misye gen gwo pwen sa sou li pèp la di misye li menm Tou pwen, tou pwen, se yo ki gen bon pwen, enben yo kase misye anba mouvman Bwa Kale a. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, genyen komisè gouvènman Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin, misye li menm apre ke li fin tiye bandi, Izòp Jòj alyas Bandi pou lavi ebyen komisè Muscadin li menm li pale ak laprès jodi an kote l di klèman ke l ap kontinye atake nèg yo jis nan zo, l ap kontinye rete yon senbòl pou nèg yo nan depatman Nip lan e depatman Nip lan tou l ap toujou rete yon simityè. Pou tout nèg ki konprann yap kapab vin enstale lapè nan depatman ni peyi a. Komisè Muscadin fè konnen ke li pap kanpe nan kesyon operasyon pou demantle gang nan Latibonit lan nan depatman Nip peyi a paske misyon l, vizyon l se pou eradike tout bandi kap bay pwoblèm nan depatman Nip peyi a. Ebyen si m nan depatman Nip peyi a banm lanse apèl sa tou avèk. Popilasyon Rikwoaz la jodi a, Okap kanpe an Bwa Kale, Pòtoprens kanpe an Bwa Kale, Kenyen, Dèlma an Bwa Kale, Leyogàn, Bwa Kale, tout kote Bwa Kale, jodi a nou menm kòm pèp nan Nip, Komisè Muscadin te kòmanse batay la pou nou, ke nou menm nou akonpanye l tou pou n omwen leve mouvman Bwa Kale pa nou an. Paske si gen Bwa Kale. tout kote nan nip tou fòk gin bwa kale paske bon komisè gouvènman kap travay nan nip jodian popilasyon an li menm li dwe o al pote tout asistans nesesè bay komisè mouskaden yon fason pou kapab wè nan ki reji yo kapab o mwen kore komisè mouskaden nan travay lap fè a paske jodian a tou senyè tout onè moun ki merite glwa se li menm pou nou bay glwa. Direktè jeneral polis la, Frantz Elbé, nan yon mesaj pre-anrejistre li lanse nan peyi a, mande pou ke tout popilasyon an kanpe dèyè do lapolis la. Ann kanpe goumen men nan men ak popilasyon an, nou ka fè anpil bagay. Se te yo di an, sa son kontantman li ye pou sèten moun anndan sosyete a, paske. Gen anpil moun ki te di klèman ke lapolis pa janm zanmi sivil. Ebyen jodi a, popilasyon li menm, li montre klèman ke polis la, li se zanmi sivil ki dwat la, li se zanmi sivil ki pa nan gang nan, li se zanmi sivil ki pa nan koripsyon an. Se pou youn nan rezon Frantz Elbé mande, ann kanpe goumen, men nan men ak popilasyon an, annou fè yon sèl bagay pou n kapab omwen rive Kote rezilta a? Menm Frantz Elbé, li konstate klèman ke jodi a, rezilta ki ap bay nan peyi a la a, se gras avèk popilasyon an ki akonpanye lapolis ki lakoz ke rezilta sa ap bay nan peyi a. E rezilta a tèlman ap bay, jiskaprezan, pandan 3 semèn Bwa Kale a, plis pase yon 200 bandi mouri, jiskaprezan, yon grenn polisye poko janm menm rive touche pa yon bal, sa ki moutre nou ke maryaj polis popilasyon an li pote rezilta. Nou prale direkteman nan depatman nò peyi a, majistra Okap ayisyen an Patrick Almonor mande avèk chak grenn moun kap gen pou antre nan vil Okap pou vin patisipe nan 220 tièm anivèsè bikolò la, Si w mache avèk kat elektoral ou nan pye w, nan pòch ou, ou di mwens avèk yon lòt pyès idantite nan pòch ou, nenpòt moun nou kwaze nan Okap ayisyen ki pa gen yon kat elektoral nan men l, nou kapab arete l nenpòt ki moman e li kapab tou pase anba mouvman Bwa Kale a. E majistra klè klè, majistra di Si tout fwa popilasyon an ta remake yon moun nan depatman Nò la ki sispèk, pa pale avè l, pa di l anyen, jis rele lapolis pou lapolis vin poze moun nan kesyon, apre sa si moun nan li menm li pa dwat pou ke yo arete l korekteman. Sa a se mesaj Patrick Armonord ki se majistra komin majistra komin Okap. Ki mande klèman ke pou ke chak grenn moun mache avèk kat elektoral ou oubyen yon pyès idantite nan pòch ou yon fason pou kapab idantifye w lè mouvman pèp la nan lari. Nou prale dirèkteman nan peyi Salvadò kote ke prezidan Salvadò la, Nayib Bukele, fè konnen sòti 10 me 2022 pou rive 10 me 2023, Nan peyi Salvadò, pa gen yon grenn moun ki mouri nan kesyon ensekirite. Pa gen yon grenn moun ki mouri anba bal bandi. Sa vle di se yon ane ki sòti friktye pou peyi Salvadò, kote ke ensekirite a li desann a zewo nèt. Sepandan, Nayib Bukele fè konnen gouvènman li an deja arete plis pase 60 mil bandi ki t ap bay pwoblèm nan peyi Salvadò. N ap kontinye rete nan parantèz aktyalite a, fwa sa nou prale nan peyi Turki, genyen prezidan Turk, prezidan Turki an Tayyip Erdogan, misye di klèman ke li menm li se yon mizilman, depi yon nèg ou konnen se masisi w ye, rete masisi w la lakay ou. nan chanm kay ou pa vini nan peyi Turquie avèk may sisi a depi ou vin nan peyi Turquie avèk kesyon gason vole sou do gason an nenpòt sak rive w li rive w paske mizilman yo menm yo pa mele ak kesyon masi madi a wala pdg Bosta John mwen te ka tou antre direkteman nan kòmantè yo. Ti cheve l vire ti cheve l vire kòde kòde tankou cheve vèmiyon an. Li se dezyèm chèf gang nan Kanaran ki ap kolabore avèk mesye Jeff Larose. Ebyen misye li menm pat atann ke si mouvan Bwa Kale a te kapab rive sou li, jodi an Popilasyon an debake nan kanaran, yo pouse misye bwa kale pa l la. E sa pi bèl la, ou konn sa ki bèl? Li pa pale misye di li pa bandi non. Videyo nèg la pran tout lari, zam nan men l, nan baz, li di l se nèg kanaran tout bagay, e taliban yo rele tèt yo. Epi jodi a l di l pa bandi non. Lè pèp la rive sou li tout bon wi. Valè mal nèg sa yo fè moun sou smat la, valè mal nèg sa yo fè moun laplèn, valè mal nèg sa yo fè moun onavil. Epi jodi a la, lè pèp la resi pran w, w ap di w pa bandi? Ebyen pèp la di misye klèman, kit ou gen gwo pwen sou ou, kit ou gen gwo djab sou ou, nou menm, Bwa Kale nou an, li pa konn gwo pwen, li pa konn gwo djab. Malgre misye fè 25 minit anba yon kawotchou, anba yon gazolin ap boule, li pa janm ko mouri, l ap fè tantativ pou l deplase, pou l ale. Men popilasyon an li menm, Tou rete vijilan, rete la jiskaske nou seli menm li rann dènye souf li anba kawotchou, anba gazolin jodi a. E se te egzakteman se la ke pèp la sipoze wè si yo kanpe anndan peyi an, afè dosye kidnaping nan li pap ankò anndan peyi an. O moman ke pèp la te pran lari, kenbe manchèt li lan menl pat gen kidnaping o moman ke pèp la rantre manchèt li nèg yo te pran lari an deyò an menl gen 2 jèn ankò ki avèk li la m konnen ke dwa de lòm ayiti a toujou ap di moun sa yo inosan se de zinosan ki la e nou wèl trè byen nèg sa yo pa inosan e mesaj pou 2 jèn sa yo ki avèk lòm nan ki sot pase anba dife an e jis èske pèp la pa ta sipoze mete antèn sou nèg sa yo sa w panse. Mesaj pou 2 jèn sa yo l klè, mesye pa enkyete nou, to ou ta popilasyon li menm rap gen pou l rive sou nou. Dayè vizaj nou nan lari, tout moun wè videyo yo e tout moun gen videyo sou telefòn yo, yo kapte imaj nou trè byen. Si premye towo k te bò kote nou an li pase anba mouvman Bwa Kale, m pa bezwen di w pou ti grenn diri tankou nou menm Se anba chodyè n pral pase nou menm kote ke n ap tounen grate anba men popilasyon an. Egzakteman e jis 25 minit e se la ke pou wè lè se batay pèp la, batay pèp la ganye lan tout sans. Se pèp ki bay pouvwa, ke w pran pwen ou pa pran pwen, se pèp ki pap kapab retire pouvwa pwen w lan nan men w. 25 minit anba kawoutchou, ou wè ke grenn bal la yo te gen dwa pa pèse, men pa kont manchèt pèp la, gaz pèp la, dife pèp la, ou prale kanmenm. Kòman w wè batay sa, Iv Jus? Boskàn te toujou di l, kòman w konprann yon polisye kanpe nan yon cha, l ap tire sou yon nèg pandan inèdtan, dezèdtan, twazèdtan, nèg a li menm l ap pase men l, l ap retire bal. Mayo, mayo ki rive sou li, grenn bal ki rive sou mayo l la, li pa menm ka pèse mayo l, li te gentan krive l tonbe atè. Enben sa moutre nou klèman ke ansanm de gwo pwen ke nèg sa yo genyen yo, se pwen ki omwen kapab kenbe yo an vi. Enben jodi a, popilasyon li menm, ki itilize mouvman bwa kale l, li di nèg yo klèman, degaje nou, depanse tout milyon ka ougan, mete djab sou nou. Depanse tout milyon ka manbo, mete djab sou nou, mete pwen sou nou. Men, jou m pran nou an, wòch, pa gen kesyon djab. Manchèt, pa gen kesyon djab. Sa vle di, depi yo pran w, Wap pran wòch, wap pran manchèt, wap pran kawotchou, wap pran gazolin. E lè sa a, apre 15 minit, 20 minit, 25 minit, wap pran kout wòch, wap pran kout manchèt, dife sou ou, dyab ki sou ou a, li pa ka pa ale. E se pou youn nan rezon nou di w klèman ke se sa k fè nèg ki bandi yo, yo pè mouvan Bwa Kale a, paske yo konnen Bwa Kale a detwi rive sou yo, pa gen kesyon sòti an vi. Exactement men nou konstate tou e jis 2 gwo zam ki nan men nèg ki te bò ki te nan matisan yo lè nap gade la polis fè nou jwenn 2 zam la e se 2 zam ki te nan men nèg yo nèg matisan yo nou wè ke se 2 zam nèf ke zam sa yo ye e jis 2 gwo gwo zam bèl zam mentnan lè la polis kenbe moun sa yo e moun yo pale yo arete yo yal nan komisarya avèk yo. Men zam sa yo yo pran lan men yo a poukisa nou pa janm jwenn moun ki bay zam sa yo Yves Juste kisa ou kapab di de sa men zam yo la la polis bay ba nou yo yo di nou kenbe gwo zam sa yo poukisa ke la jistis menm pa rive sou moun ki bay jèn yo zam yo e jèn yo pa ale kisa ou twouve de sa Yves Juste. Tankou jan m te di l yè an Bosta, la polis nasyonal dayiti ki li menm montre l detèmine pou kapab. batay kont gang yo dènye tan sa yo nan peyi a. Jodi a, si se popilasyon an ki te konn gen pè lakay li akoz de ensekirite, ebyen jodi a lapè a chanje de kan kote ke jodi a se nèg ki gen zam ilegal nan men yo ki gen laperèz lakay yo jodi a, ki pa kapab fonksyone nan tout nan tout kyetid anndan peyi a. Yè, pandan ke gen. Chablende yo ki ap bay Izo yon bwa kale, ebyen chablende yo annik tande nèg yo fon desann nan lari a pou al fè resèt paske yo razè, sa w tande a gen 2 chablende ki fon kout tèt nan matisan an pandan l ap parèt se lè sa nèg yo menm ap gade si yo ka gentan kouri jwe pye yo 5 nan nèg sa yo mouri tèt nwè yè nan zòn Matisan e fòk nou di w anpil nèg ki nan zòn Matisan ki t ap fè resèt, nèg kouri kite bokit lajan atè, nèg kouri kite zam atè, menm sandal ki te nan 2 nèg yo kouri kite yo atè nan sousi pou yo kapab pa t rive pèdi lavi yo anba bwa kale cha a li t ap ba yo a. Ebyen jodi an lapolis li menm ki rekipere zam sa yo, lojistik lapolis la pa janm di nou kiyès. Ki ba nèg yo zam sa yo. Lojistik la polis la tou li pa janm di o mwen ki kalib zam sa yo ye. Nap gade yon zam ke la polis sezi yè nan men nèg izo yo ki o mwen pran 106 katouch nan yon bòl. Sa moutre nou fè ke avèk grenn zam sa sèlman nèg la kapab o mwen detwi lavi 106 moun anndan peyi a. Jodi a la li klè fòk o mwen la polis li an mezi poul kapab di Ki kote zam sa yo sòti? Nan ki lè, ki ane zam sa yo antre nan peyi a? Paske depi zam nan sòti nan yon peyi, li antre nan lòt peyi, tout done yo, yo dwe sou zam nan dirèkteman lò antre nan seri l. E jodi an tou, Bosta, menm lòske lapolis ta di kote zam nan sòti, Pouvwa sa ki la a, se li menm ki akouche l, sa vle di li te nan kesyon Fantom 509, li te nan kesyon bare lari pou pouvwa a, ebyen jodi a yo pa ba l anyen, jiskaprezan lajistis pa janm di anyen pa rapò avèk deklarasyon Vitelòm nan. Men pa bliye tou, gon jeneral nan Kafoufèy ki te rele Ti Je ki te di w klèman ke Se Jean René Lochard ki bal tout zam lap fonksyone yo, jiskaprezan lajistis pa janm di Jean René Lochard anyen jiskaske Ti Jé vin mouri. Ebyen jodi an la li klè se paske nou yon peyi lajistis pa reprezante anyen, nou yon peyi ansanm enstitisyon nou yo tonbe alagraba Se pou youn nan rezon ki lakoz ke menm lòske yon nèg gen zam ilegal nan men l, li fè denonsyasyon, yo p ap janm omwen di l anyen ak denonsyasyon l lan. E pa bliye tou, dènye denonsyasyon ke bandi sa li menm li toujou la, se denonsyasyon chen mechan ki te di ke, Tout zam ki nan menl se Tolbe Alexis ki ba lil e kote chen mechan ye se nan plèn nan kote Tolbe Alexis se depite se nan plèn nan sa moutre nou a klè ke gen bòn konivans ant Tolbe Alexis epi chen mechan men jiska prezan otorite nan jistis peyi a pa janm wè Tolbe Alexis pyès kote pou ta tandel sou deklarasyon chen mechan olye ke yo ta tandel nan kad deklarasyon chen mechan te fè kont li an yo pito onore l kòm moun ki se chèf kabinè minis spò a nan peyi a. Enben se yon peyi ki prale konsa jodi a. Se sa k fè nou menm ki nan dyaspora a, nou gen tout prewogativ pou n kapab omwen pran batay sa an men pou n wè kòman ke nou kapab chanje moun. ki anndan enstitisyon nou yo pou yo kòman ke nou kapab chanje imaj peyi a paske ansanm nèg kap fè politik la yo vwayaje yo wè kòman lòt peyi fonksyone yo viv nan peyi etranje men pou otan yo pa janm batay pou omwen chanje sa kap pase anndan Ayiti okontrè olye ke yo chanje bagay ki mal yo se anpire yo vin anpire lèchoz. Jèn sa yo mwen kapab di w ki tonbe anba men pèp la E yo pran wi jèn sa yo ki tonbe anba men pèp lan. E pa de mizè m wè y ap fè yo pase la Yves Juste. Mwen menm, m te kapab tou di jèn sa yo, si nou gen zam lan men nou, pa pran presyon nan men Izo Ti Lapli, paske vagabon sa yo, yo menm, yo p ap fè anyen pou nou. Mete zam nou yo atè. Pandan ke pèp la poko konnen nou, poko wè nou, mete zam nou yo atè. Paske sa, ti egzanp sa, m ap, wè, se sèl li menm sèlman. Ke m kapab moutre nou enpe. M kapab moutre nou ki petèt kapab. Wè, a tout sa m pa menm kapab moutre nou l. Pou sa, yo, ou konn sa pèp la fè la? Li pa tchye moun nan tout swit ke l pran l non. Li fè yo pase mizè avan. Pase lè yo mete men sou yo, yo fè yo pase mizè. Sela ve di jèn sa yo ki gen zam lan men yo lan moman. Men gon gwo pwoblèm anndan peyi a la tou Yves Juste. Pèp la k anndan peyi an, nèg Dimitri Vorbe la yo mete yo de konsè avèk nèg k ann Ayiti yo pou ke jèn ki gen zam nan men yo a pa kapab wè videyo sa yo. Yo pa bay kouran anndan peyi a pou ke mantalite pèp la pa chanje, pou ke sa k pa t konnen yo tou ret pa konnen. Se sa ki gen chans pou wè, pou tande yo ki kapab wè, tande. Se poutèt sa n ap mande popilasyon ayisyen. Bon. N ap mande popilasyon ayisyèn nan pou yo pale avèk fanmi yo, paske nèg ann Ayiti yo, yo fè yon travay la ki vrèman enòm. Nèg yo al nan gwo lekòl Yves Juste, gwo lekòl pou ke mantalite pèp sa pa debloke, yo pa bay kouran, pèp la pa gen aksè a telefòn, pa gen aksè a anyen, yo pa bay sa yo lan nouvèl, menm nouvèl ann Ayiti, yo pa di yo, moun ki lan radyo yo pa di pèp la sa, yo stil kite pèp la avèk mantalite medyokrite ke l genyen an. Kisa w panse de sa? Rosta li klè ou wè jodi an kèm pa pral fèm mal pou okenn nèg popilasyon an ap trase egzanp sou yo banm tande byen makout se te yon fòs legal ke li te ye kap sèvi yon gouvènman nou wè egzanp makout pase anba men popilasyon an jodi an nou wè zam ilegal nan menl lan Rosta li pa okenn fòs legal non. Se li ki deside pran zam li omwen konstwi tèt li kòm yon bandi wi. Ebyen jodi an si pèp la ap ba l yon repons olye ke pou m ta di kè m fè m mal te di m ta di pèp la mete siwo pou misye toujou wi. Fò m di nou klèman kòman w konprann yon nèg ki bandi li kidnape yon moun malgre l konnen l ap jwenn kòb la nan men fanmi moun nan depi l fè yon semèn, de semèn yo poko voye kòb la ba li Li pran grès kawotchou, li pran grès galon l ap vide sou moun yo. Yo pran grès balèn ap lage nan de pla men moun, ap lage anba pla pye moun pou kapab omwen fè moun yo mal. Ebyen jodi a mwen menm m pa ka gen kè sansib pou ou tou. Paske lè w pran senk inosan, ou pa gen kè sansib pou li. Lè w pran pitit malere, pitit malerèz la, ou pa gen kè sansib pou li. Jodi a fòk omwen Doulè a li kapab rive lakay ou. Ebyen se sa pèp la fè yo la. Pèp la di klèman ke nou konn fè moun anpil mechanste, jodi a nou jwenn opòtinite pou nou fè nou mechanste a, fòk nou omwen mete dlo nan zye nou tou. E w ap wè gon videyo konsa kote ke gon djed ka tè a. Pandan djed la ap pale, gon sitwayen pase yon galon dèyè l, li lage yon gazolin nan tèt djed la. Lage gazolin nan pandan Jod la ap di map pale map pale wi dife gete pran nan tèt li rapid lontan. Se egzanp sa yo omwen ki omwen lakoz ke bandi yo konnen klèman ke depi yo pran yo ni sa kap rive yo. E m pap baw manti Bosca, gen de nèg la depi yo pran, tankou Izo, Lanmò San Jou, Ti Lapli, nèg sa yo.